Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 10 fevriye 2023 alò pou kote pam sa pa trò byen panse ke nou konnen men gen yon grip kap mal mennen men de tout manyè m ap ese fè yon maksimòm efò pou mwen kapab la pou m pote emisyon pou nou m preske pa dòmi yèswa non. Yèswa m pa dòmi, m bat kò m anpil, m pa ka respire. Donk, maten an la, m wè m on ti jan, epi m di ban m pote emisyon sa ba nou. M espere tout moun anfòm, sa ka mache kanmenm nan peyi Dayiti paske depi w ap viv nan peyi sa a, ebyen, w ap pran fòm ni pou w kapab fè de twa jou kanmenm. Kidnaping nan Dèlma 31, donk, nèg yo pote boure sou on machin, machin nan antre nan on mur. Nèg yo tèlman pete bal mezanmi m gen presyon depi se moun ki te nan zòn sila a ebyen tout moun jwe pye yo. Menm 2 polisye ki ete sur plas yo te oblije abrite yo paske si yo te fè yon bal se te lamò anfas. Ann tande yon sitwayen k ap deplore sa k pase a. Mesye m fenk viv yon kidnaping lan delma 31 mesye son bagay fenomenal mesye jan nèg yo fè kidnaping nan mesye mesye pandan m chita yon kote m anlè M wè nèg yo ki plonje mesye sou yon pikòp, pikòp la fè yon kout volan antre nan mi an mesye, nèg yo tèlman met katouch atè mesye fò ta di se gè an Irak ki genyen mesye. Distans tout moun kouche, m t avèk de twa lòt zanmi polisye men, nèg yo abrite yo men tonnè boulem menm yon katouch nèg yo pa ka fè non mesye. Mesye! Nèg yo pa gentan fè yon katouch non mesye, nèg yo pran nèg a yo gentan al avè l wi mesye. Gade kaka mesye, gade yon peyi. Mesye m poko janm sezi konsa. Bon mwen menm fanm fè anpil gè mesye tonnè boulem sa sa resi pi difisil mesye konsa nèg yo fè kidnaping yo la mesye pikòp la rantre nan mi an nèg yo fon kout volon sou pikòp pikòp la rantre pito katouch nèg yo ap mete atè mesye yon seri de gwo zam lou mesye gwo gwo gwo gwo boul zam lou mesye se pa ti zam bay boul shit non. Aah mesye m pap ba nou manti bon m komanse pè peyi a mwen. Bagay yo rèd nan peyi dayiti sa vle di chak moun kap viv nan peyi a la se aktè ou ye ou oblije mete kòw an aktè pou kapab fonksyone paske jan peyi a ye la jan bagay yo ye la ou gon jan pou fonksyone lè wap sòti nan la repiblik lè wap sòti nan ti peyi sa eben fòk ou pran anpil prekosyon fòm di nou ke gen yon polisye ki li menm jwenn arestasyon li daprè enfòmasyon ki ta rive jwenn nou. Polisye sa a, li fè pati 26 yèm pwomosyon, yo pran misye nan zòn sitron avèk 13 paspò, tande byen, alò 19 mil dola ameriken, 8 manch long, epi. nimewo lanmò san jou sou telefòn misye donk poko gen mwa depil sot nan gardavi. Gen nèg kal nan lapolis se pou kapab ede, pwoteje, sèvir men konsa tou gen anpil lòt ki yo menm al nan lapolis pou kapab regle zafè yo. Nap pouse pou pi devan. Bagay yo konplike pou dezyèm chèf gang 257 nan mòn Lazare ki li menm transfere nan penitansye nasyonal. Mesye sa ki rele Alix Estiver alyas Peti Chèf prezante pa bò kote lapolis kòm dezyèm chèf band kriminèl ki rele 257 nan mòn Lazare nan komin Petyonvil avèk Kimberly Durosier, mannken epi tiktokeuse ebyen yo transfere moun sa yo nan prizon. Aprè yo fin tande yo nan pakè Pòtoprens mèkredi 8 fevriye 2023, Kimberly li menm transfere nan prizon sivil Kabarè, alòske Ti Chèf li menm ale dwat nan Penitansye Nasyonal. Tribinal la tou panche sou dosye yon sèten de Wildano Lester. Map fè madan Sara pou m okipe pitit mwen apre 12 janvye 12 janvye 15 fevriye 2009 mari m mouri papa Alix mouri nan men m kite m tale kite m pale. Nan menm zòn nan yo rayi m, yo kase ponyèt yon pitit fi m ki gen 31 an, yo petonje l, yo lage l nan rezèvwa anndan lakay mwen. E jij de pè Petyonvil ki t al fè konsta a. Jounen jodi a, jounen jodi a, yo kase ponyèt mwen, yon sèl grenn nanm rete. Si m te nan gang, si pitit mwen te nan gang ki gen 34 an, Li pa t ap anndan lakay mwen. Li t ap gaye nan savann nan. Men jis jounen jodi a, y al fouye lakay mwen yè, yo pa jwenn gwo bout manchèt, menm yon bout manchèt touye m pa gen lakay mwen. Ok? Sa vle di, pitit mwen an, pitit gason m nan, yon sèl la m rete nan men m la. Yo repwoche l Marvin John Collins. Lage yon dosye sou do l. Yo di l nan gang. Se Petit Chef 257. Petit Chef la se non atis li l ye. Lè l pa jwenn anyen pou l fè. M gen 2 vye kay m fè aprè 12 janvye. Ak ti rezèv ke m te genyen. M fè 2 vye kay aprè 12 janvye. Sa k fè m fè l pou tèt Alix? M pèdi tout pitit mwen. Tout gaspiye anba dekonm. Sa m te bezwen fè kay pou fè. Men m te di m pa vle kite pitit mwen an nan lari. Lè m si m mouri, li pa gen papa pou l tonbe nan move zafè. Se sa k fè, m te oblije fè yon kay pou m mete l. Lè m rive nan yon distans, m ajenou, m pa ka itil li anyen. M oblije, ki sa m fè? Mwen mete yon kote m dòmi an nan fè m. M met kote m dòmi an nan fè m. Mwen lwe l, m ba l lajan an. Talè, m ba l lajan an. M di l, men lajan an m lwe. Men lajan m lwe kay la. Pran l. Men lòt kay la m fè w kado l. Fè w stidyo ladan l. Kòm se mizik ou chwazi. Men mwen m pa chwazi pou eta Ayiti. Men pitit yo fè konnen ke nan entèvyou li fè, chak semèn yo gen 300 moun yo bay manje. Kote yo jwenn ak kòb sa yo? Monchè, nou bay manje, nou bay manje, nou fè kou nou konnen, nou mande nan zòn nan, nou mande nan zòn nan paske son atis li ye, li mande nan zòn nan, li degaje l, gen de lè l voye mande majistra a nòmil, li mande nan majistra nòmil, majistra nòmil konn voye nenpòt ki san sak diri ba li pou l fè moun nan zòn nan kado. Majistra Petion Ville la wi. Wi. Ki lè yo arete pitit ou? Yo arete l dimanch premye janvye la a dizè di maten Sen Pyè. Gang yo gen kagoul! Kot kagoul pitit mwen an? Pitit mwen al jwe swing fest jis lòt bò sa a. Li gang. Pitit mwen an Nèrèt la lap jwe li gang. Pitit mwen al Rancho lap jwe li gang. Yo met dosye sou do l. Yo di chak djaz kap jwe nan Petyonvil kot atis yo? Vin di nou eske Alix konn touche nan men nou. Yo di ke. Yon video ki viral sou rezo sosyo yo wè l avèk yon zam dèyè do l pandan. Tout zam, tout zam ki nan men l yo. Se fo zam yo ye. Pandan Bob Kawit ap fon live wi. Fo zam yo ye. Fo zam ki te nan men yo. Fo zam yo ye. Tout se fo zam. Yo di konsa chak djaz kap vin jwe Petyonvil yo voye 60 mil dola nan 257 san sa djaz yo paka jwe. M ta renmen w atis parèt la pou l di konbyen kòb li konn voye ba 257 nan baz la. M ta renmen yo di l. Mesye, gad yon granmoun k ap kriye pou nou vle mwen menm Mèt Caleb Jean Baptiste k ap defann sa k pi pòv yo pou mwen endiferan devan lanmò devan granmoun sa k ap kriye pou pitit li Mezanmi E gade li menm li menm tou li gen pitit li li gen pitit pa l tou yo arete wi Gason pa m nan li gen 24 an l rele Ronel Stéy Marc Stalin la nan legliz Sen Pyè a sou lakou a. Yo vini dimanch li sot la men 10 zè li pral lakay li. Yo mete l kot nèg ki nan gang. Yon nèg ki pa konn anyen, yon ti moun e lakay mwen li ye. Se mwen kap fè tout bagay pou li. Mwen gen 2 pitit. Li menm ki gen 24 an, yon lòt ki gen 17 an kokobe. E yo tout sou kont mwen. E mwen menm kap redi nou ti bann bòlèt pou map ba yo manje chak jou. Lè vini pou met dosye gang sou yo, ap vire sou tout rezo sosyo kòm gang. Alòske m la, m la, men depi konbyen jou, manman lè kouche l kouche atè. La debwòs m abite. M gen 20 an m ap viv debwòs la. M reziyen m ak ti sa m fè. M ap fè 2 chanm kay pou m ka rete pou m ba li pou l rete. Vin la. Men 21 janvye a fè l 24 an mesye. Li rele Thierry Roméus Magdani. Ki aktivite pitit ou an regle? Sen Pyè wap vini. Li di manman kelkeswa kote ou priye Bondye tande w. Kounya li mete rad sou li a nevè di maten, li fin negri. Kounya papa e papa l, kounya papa yon vant fè mal mwen menm mwen leve mal achte yon bannann pou m bouyi pou papa. Se pandansetan m jwenn papa ti manman ti gason m e sa, kounya em kontan li di m ou pa pran nouvèl m di non m pa pran enkenn nouvèl. Li di menm yo y arete Wildona Lestin a dezè a dizè y arete Wildona Lestin mwen menm lè m kouri moute la mwen jwenn li anndan lè m antre anndan Mwen di kisa w gen li di manman m pa vòlè non paske mwen vin legliz yo pran m mwen pa konn poukisa yo pran m men yon sèl bagay mwen konn ap desann anba kana m tap vann nan mache petyonvil yo rale kòb mwen m pran 300 dola map desann anba kana pepe lè m pa jwenn machin mwen moute a pye pou m al chache grenn pen pou m bay pitit mwen manje kounya la m tande pitit mwen nan gang pitit mwen se gwo gang li ye men mezanmi tanpri Pitit mwen pa vòlè, pitit mwen pa gang, e mwen konn ba pitit mwen toutan, m pa ba pitit mwen yon grenn pen, pitit mwen pa manje mezanmi, tanpri libere pitit mwen pou mwen pase m pa gen pèsòn, mwen pa gen yon goud, mezanmi delivre pitit mwen yo pou mwen pase m pa gen pèsòn, m pa gen avoka. Ou tap viv sèn nan ou menm? Pandan misye ap antre nan legliz la, misye te nan legliz la, kounye a pandan misye ap antre nan legliz la, ti moun, ti mesye yo rete yo di, Pè ti chèf, ou kraze nèret wi, plat, ou annik vire, pwogram nan kraze. de ce vendredi 10 février 2023 a daprè sa yon sous pwòch enstitisyon an fè konnen. Desizyon sa yo pran nan lide pou kapab pwoteste kont kidnaping epi tou egzije liberasyon Doktè Carine Sévère, youn nan responsab strikti ospitalyè sila ki nan Pòtoprens. Doktè Carine Sévère te kidnape nan dat jedi 9 fevriye 2023. Gang yo ap bay pwoblèm nan peyi Dayiti e fò n di ke grefye yo kòmanse gen pwoblèm pou kounye la. Tande byen sa m pral di nou an, nan yon nòt ki pibliye nan dat mèkredi 8 fevriye 2023, Asosyasyon Nasyonal Grefye Ayisyen yo atire atansyon otorite yo sou le fè ke grefye yo, ak sèten tribinal nan peyi an fè objè menas ki sòti pa bò kote sèten endividi. Dènye ka yo, daprè ANAG, anrejistre nan tribinal de pè Petyonvil, Site Solèy, Tibiwon ak tribinal premyè enstans Kap Ayisyen, kote grefye yo jwenn anpil pèsekisyon nan kad travay yo. Daprè Martin Aîné, sèten grefye nan Gonayiv ap viv anba menas gang kokorat san ras ki pa apresye travay yo. Nan Tiburon, nan sid peyi a, genyen anpil nèg ki yo menm antre nan lojik sa tou. Sila yo ki ap opere san ankenn krent nan komin sa, ebyen yo chase grefye Jean Charles Arcangel. Epi tou, yo boule kay li nan mwa desanm 2022. Fas ak menas sa yo, ANAG mande sipò ministè jistis, ofis pwoteksyon sitwayen ak kominote entènasyonal la ki dwe. Fè e ede fè respekte dwa grefye yo nan kalite sitwayen ak fonksyonè Leta, sa ki garanti e pwoteje pa Konstitisyon ayisyèn 1987 amande an e pa dekrè 22 out 1995 ki gen awè ak òganizasyon jidisyè, pa dekrè 2005 ki chita sou revizyon stati jeneral fonksyon piblik e pa divès konvansyon entènasyonal ratifye pa Ayiti, notaman Konvansyon Amerikèn ki gen a wè ak Dwa Moun 22 novanm 1969. Donk, se konsa m ta kapab di sitiyasyon an vrèman difisil. Ekoute byen, grefye yo yo menm, lè yo al fè konsta avèk anpil jij, ebyen, m ta kapab di, sa yo se de bagay ki leve plim sou do bandi yo e se sa k fè w wè bandi yo yo menm yo, Kòmanse leve kont grefye yo. Bagay la rèd wi nan peyi Dayiti. Bagay la rèd. Eske nou konnen kich kich mouri? Bon, de tout manyè anpil moun pral di kiyès ki kich kich la? Paske anpil moun pa konnen jwè sila. Voici la photo de kich kich. Ebyen kisa k pase fòn di ke te gen 4 nèg ki vin detounen yon kamyon. Tande byen wi. Nan blòk Douya la. Nèg sa yo se nèg Tayson yo ye. Epui machin nan te gon on machin prive dèyè l ki gen polisye ladan l. Lè nèg yo rive, ebyen nèg yo al pote boure, lapolis ouvè kout bal sou nèg yo. Sa ka gen 3 jou wi anviwon. Gen 2 nan nèg yo ki tonbe. Lòt 2 yo kouri, y al rele baz. Ebyen, nan 2 nèg ki tonbe yo, se Jonas epi Kich Kich. Ebyen, Kikich byen sur. Sa w tande a la, 2 nèg sa yo apèl nominal fèt, Jonas pa ka reponn, Kikish pa ka reponn, men lè nèg yo retounen avèk bakòp, pil lòt nèg vini, nèg yo kòmanse tire depi Douya jiskaske yo rive Kafou Vensan, ebyen fò n di ke lapolis te gentan ale. Sa vle di, manje ou renmen, se ladann lajan w gaspiye. M pral kite nou avèk Wa Vodou a, Augustin St-Cloud, ki fè yon ti pale sou kesyon politik lan, sou mizanplas. Ho konsèy de tranzisyon an e li menm li di ke sektè vodou an yo pa ta dwe neglije l nan sans sa a. Mwen di Ayibobo pou laprès, pa de laprès ekri, televize, e mwen di Ayibobo pou peyi Dayiti menm ki toujou reziste. anba tout kalte pwoblèm, kalamite ke li ye. E pale sa jodi a, se jis pou nou fè konnen avèk e Premye Minis Ariel Henry e gouvènman an e answit Pou m di, kòmanse yon remèsiman avèk moun ke m te toujou di pou ke yo wè si yo ta kapab fè tout akò fè yonn, pou ke yo te gade kòman te ka gen yon tèt ansanm kolektif pou wè si te ka gen yon bagay pozitif ki fèt pou peyi a. M te toujou ap mande sa. M wè l ta kòmanse vle fèt, men ki poko fin fèt. E an menm tan tou. Mwen santi ke yon komisyon ki monte, wòl tranzisyon pou gade kòman yo kapab fè pou jwenn yon solisyon a peyi a. Men, mwen santi ke sou tab lan, se vre m wè 3 wòl dife yo mete nan komisyon an, ki gen 3 moun. Men komisyon 3 moun sa a, m ap di premye minis lan li manke yon bagay. Sal manke a se vodou a e vodou a te dwe premye vodou a te dwe premye paske se premye toujou ki la dènye la dènye egale premye li te dwe premye e map di ann pa eseye kraze sa ki konstwi ann ranfòse ann kontinye konstwi pou nou diminye sa yo rele divizyon, ipokrizi pou nou batay kont sa yo. Paske nou bezwen tèt ansanm nan plis, nou bezwen lapè a plis, nou bezwen kolektif la plis pou ke tout moun kapab mete men ansanm pou nou sove Ayiti. Paske Ayiti pa ka pa bon. E nan non Papa Desalin, nan non Papa Desalin. ki toujou di an avan, an avan, an avan, an avan. Lè a rive, e mwen te di 17 desanm nan, bon, nan posesyon vodou ke m te fè avèk sosyete yo, depi 2023, ap gen yon bagay k ap fèt. Kèlkeswa jan sa ye, ap gen yon bagay k ap fèt. E m ap di tou, gen yon jounalis ke m tande yo kidnape, e ki ta sanse gen pwoblèm avèk lòt moun ki te ansanm avè l, m ta mande tou, ke ti mesye yo, yo ta delibere e jounalis la avèk lòt moun yo. Paske nou tout se Ayisyen. Ann wè si n a pran konsyans. Ann wè si n a va mete tèt ansanm. Paske mwen m pa gen pwoblèm avè nou. Paske mwen m pa gen pwoblèm ak pèsonn. Ke politisyen, kèlkeswa tip de relijyon, tip de pati politik, nou pa gen pwoblèm ak pèsonn. Paske vodou nan mitan. Vodou toujou la pou l pote konsèy, vodou toujou la pou l pote pou la pou amelyorasyon, la pou lapè, tèt ansanm, viv ansanm e pataj. E m ap di tou, pa bliye ankò m resouliye sa bay premye minis lan, tab la manke avèk komisyon sa ke mwen a, wi moun yo kapab, m panse yo kapab si yo vle, si yo gen konsyans, men li manke paske m pa wè chèz vodou a. Dayè se pa mwen ki te vle vin te dwe vin la pou m di kote chèz vodou a. Kòm se mwen ki la pou pale pou yo, kòm se mwen ki la pou veye pou yo, m oblije di sa. M oblije di sa. E fòk chèz vodou a la. Lè sa a, depi chèz vodou a la, pa ka gen manti, pa ka gen blòf. M ta renmen, menm mesye katye popilè yo, si ka gon antant, si pati politik yo si ka nou antann menm jan mwen toujou ap mande lapè pou tout moun endistekteman san fòs kote paske depi nou di ti jak ladan l ti konpè pa ladan l ap gen fistrasyon depi nou di ti josip ladan l makomè pa ladan l ap toujou gen fistrasyon e se fistrasyon ki toujou mennen jalouzi se fistrasyon ki toujou mennen lanbisyon ki toujou mennen divizyon. E si n ap goumen kont divizyon, si nou di n ap chèche kolaborasyon pou tout moun ansanm, enben ke l te Lavalas, ke l te phtk, ke l te Pitit Desalin, ke l te nenpòt ki lòt pati politik ki genyen, kèlkeswa mouvman sosyal tout moun ansanm, Legliz katolik, pwotestan, vodou, òganizasyon sosyal, katye popilè, geto, tout moun dwe mete ansanm pou n fè yon chenn solidarite. E lè sa a, p ap gen divizyon. Lè sa a, ap gen lapè. Lè sa a, ap gen tèt ansanm. Lè sa a, ap gen priz de konsyans. E gen de kote n ka rive pou n ka jwenn solisyon. Si se yon adminsi ki pou genyen, si yon chita pale, si apre chita pale a pa gen antant, lè sa a nou oblije pase a laksyon. Men dyalòg vle di anpil bagay. Depi gen pale, depi gen kesyon fòk gen repons. Ebyen, mwen menm, mwen vin la a, nan non vodou an, nan non popilasyon vodouyizan an, nan non tout òganizasyon yo, nan non lakou yo, nan non papa Desalin, nan non Èzili Dantò, nan non tout espri yo, zansèt yo, mwen vin di sa la a kòm yon konsèy m pote pou komisyon an, m pote pou Premye Minis Ariel Henry, pou ke nou gade, revize kaye nou, balanse nou, souke kò nou pou n wè kòman nou kapab mete ansanm pou ka nou jwenn yon solisyon kolektif. Paske nou bezwen yon bon CEP ki genyen de moun kredib, de enstans ki kredib ki pou voye moun yo, epi egzakteman tou nou bezwen yon bon kasasyon e nou bezwen yon bon jan eleksyon. Men tou pou gen tout sa yo, fò gen sekirite, fò gen stabilite, fò gen tèt ansanm, fò gen dyalòg, fò nou amoni nou sou tab lan. Men tab lan, li manke. Konplete tab lan, ranfòse tab lan, ranfòse ekip lan, ranfòse tout sa nou gen pou nou fè pou nou ka jwenn yon solisyon rapid prese prese, pase m se Wa Vodou Ayisyen. Se mwen k ap dirije Vodou an nan peyi an. M la, m se pòtpawòl zansèt yo, m se pòtpawòl lwa yo, m se pòtpawòl espri yo. Yo voye m pote kesyon sa a e repons sa a, konsèy sa a pou nou. E si nou pran l, n ap fè yon bon wout. Si n pa pran l tou, nou moute kokoya sou li. Ayibobo! Bon, gen volonte, men kounye a la, stabilite, sekirite a fò genyen tou. Li ekstrèmman enpòtan. E se pou sa m mete, mande ke ranfòse tab lan pou tout moun ladan l. E sa k fè m mande dyalòg, dyalòg nan katye popilè, dyalòg nan geto, dyalòg ak tout moun endistenkteman. Pase depi w di ti Jak ladan l, ti Konpè pa ladan l, mwen di se la divizyon an ye. Depi w di entèl kapab, entèl pa kapab, ap gen fistrasyon. Enben pou nou elimine tout sa yo, nou oblije fon yon dyalòg nasyonal, yon dyalòg tout moun ladan l. Yon dyalòg enklizif, yon dyalòg tout moun gen mo pa yo, e lè sa kounye a, lè se nou tout ki mete chodyè a sou dife, manje ap kuit e tout moun ap goute. Se sa sèlman ki konte. Alò, jodi a, daprè ou, ki sa k esplike ke yo toujou plis priyorize legliz kontrèman avèk moun yo a chak fwa Ayiti ap fè fas avèk yon sitiyasyon ki difisil? N ap raple, lè gen, pa egzanp, deba ki pou fèt, komisyon yo toujou gen yon reprezantan legliz. Pa egzanp, yo konn pran nan katolik. Jodi a la a, se pwotestan avèk Calixte Ribaud. Èske se pa paske. Yo santi vodou a pa pa reprezante sa petèt yo panse li reprezante a ki fè yo ekskli l nan tout solisyon y ap chache pou peyi a. Enben, se pou sa m pote konsèy sa a, paske m ta renmen yo reyisi. M ta renmen yo reyisi ki fè jodi a m vin pale pou peyi an, m vin pale pou vodou an. E se pou sa tout bagay yo toujou ap kòde dekòde paske vodou pa ladan l. Fwa sa a, in fwa ke vodou ladan l, li pap dekòde ankò. Se paske in fwa ke yo vle pote yon solisyon pozitif Pou peyi an, lè sa yo oblije mete kouto a ladann. Men si yo poko prè pou peyi a ale sou dwat e dan la dwati e pou gen lapè, pou gen tèt ansanm vrèman vre, yo poko ap rele vodou a. Men si yo dakò vrèman ke pou pwoblèm nan fini nan peyi a, pou tout bagay nèt antre nan lòd,